Gen moun tou ki di PM Ariel Henry pa gen bilan. Wi, PM lan gen bilan. Youn nan eleman enpòtan nan bilan PM Ariel Henry, se premye fwa ou wè gen yon gouvènman ki mozayik. Ebyen, jounen jodi a w ap wè, pitit Desalin, phtk, Lavalas, e Fusion, tout moun ansanm, yo mete tèt yo ansanm, y ap defann gouvènman PM Ariel Henry a pou soti peyi a nan sa l ye la. Ebyen sa pa yon bilan? An sa babi lan? Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi. Gen moun tou ki di PM Ariel Henry pa gen bilan. Wi, PM lan gen bilan. Youn nan eleman enpòtan nan bilan PM Ariel Henry, se premye fwa ou wè gen yon gouvènman ki mozayik. Se premye fwa ou wè gen yon gouvènman kote l pran tout pati politik. Tout òganizasyon, tout moun chita ansanm ap pale. Èske w te konn wè Lavalas ap chita a phtk ap dyaloge? Non! Èske w te konn wè pitit Desalin avèk phtk, avèk Jovenelis ap dyaloge? Non! Ebyen, jounen jodi a w ap wè pitit Desalin, phtk, Lavalas, e Fusion, tout moun ansanm, yo mete tèt yo ansanm, y ap defann gouvènman PM Ariel Henry a pou soti peyi a nan sa l ye la. Ebyen sa pa yon bilan? An sa pa bilan? Ou te konn wè kòmsi m ta di w pati politik ap mete tèt yo ansanm, ou pa t konn wè chak moun e afè pa yo ap regle. Men jounen jodi a la, eskwad demokratik kapab pale sdp mal, an eskwad demokratik kapab ap pale phtk mal, jovnelis mal. Non! Paske se frè ak sè nou ye. Jounen jodi a phtk avèk jovnelis se frè ak sè. Phtk avèk sdp se frè ak sè. E nou genyen. SDP tou avèk pitit Desalin se frè ak sè yo ye. Nou gen Lavalas avèk pitit Desalin frè ak sè paske yo tout ap defann gouvènman PM Ariel Henry a, sa se youn nan meyè bilan. Bon nou pa t bezwen bay bilan ankò. Sa se bilan ki, se yon bilan ki pozitif, se yon bilan kote ki gen espwa pou peyi Dayiti. Se sa k fè nou menm onivo Eskwad Demokratik Nou atache avèk PM Ariel Henry, se pa yon kesyon de dyòb n ap defann, se pa yon kesyon de pòs nou bezwen, men tou senpleman n ap defann pèp la. Eskwad Demokratik ap pwofite pou salye tout òganizasyon e pati politik ki te vini siyen Konsansis Nasyonal pou yon Tranzisyon Enkliziv e des Elections Transparentes, nou salye tout òganizasyon e pati politik ki te siyen Konsansis Nasyonal la, 21 desanm nan Otèl Karibe. Gen moun ki di kominote entènasyonal la pa satisfè pa rapò avèk gen pati politik yo pa wè, pa rapò avèk kèk òganizasyon yo pa wè. Ebyen, nan moman n ap pale w la, men sa nou fè. Eskwad Demokratik ale nan 10 depatman, laprès kapab gade sa. Sa se sa yo soti nan 10 depatman kote tout depatman, òganizasyon, pati politik ap siyen. Pòt la pa fèmen, menm kon pati politik ou pa t ko vin siyen, pòt la ouvri pou ou pou w vin siyen. Ou kapab pase nan biwo Eskwad Demokratik la la pou vin siyen. Ou kapab rele nou nan 38 84 00 37 pou pase siyen. Ou kapab pase nan Otèl Karibe pou pase siyen. Sa vle di pòt la toujou ouvri pou moun yo siyen. Ebyen se sa k fè nou di kominote entènasyonal la tèt frèt nan semèn nan la nou pral remèt laprimati ansanm de dokiman ki soti nan 10 depatman ki siyen. Pa tout òganizasyon e pati politik ki nan peyi a, lè sa nou pral bay bilan nou pou nou di w men ki valè òganizasyon, men ki valè pati politik. Se sa k fè nou menm nou tèt frèt, gen moun nan kominote entènasyonal la ke nou menm onivo Eskwad Demokratik nou pale avèk moun yo, yo kòman, yo pa t konprann bagay la, yo te panse sa k te fèt 21 desanm lan se te yon bagay ki te fini. E sa k fè nou di pòt la ouvri 24 sou 24, menm ke a inè ou bezwen siyen, pòt la ouvri pou vin siyen. A dezè di maten ou bezwen vin siyen, pòt la ouvri. Enben se sa k fè w ap wè sa tout sa se lo. Nou gen yon bwat katon anndan biwo nou la ki chaje avèk fòmilè ki ranpli pa siyati ki soti nan tout depatman yo. Nou pral pote nan Primati la. Se pou nou di ak tout moun pou yo rete tèt frèt paske ane sa a se yon ane elektoral, se yon ane ki pral gen eleksyon, se yon ane PM lan pral òganize yon bon kanaval. E fok nou diw byen, tout moun ki ap sipòte pèp, ou dwe kontan pou PM nan, paske se 7 fevriye 2024, aprèl fin òganize eleksyon la, lap remèt pouvwa. Nap pwofite pou nou di Milan Maniga, Laurent Saincy, Calixte Fleuridor, byenveni nan ekip la. Byenveni, paske moun sa yo, yo gade yo wè, se moun ki sansib pou pèp, lò pran Milan Maniga, Lexio pran mi nan naniga wè mi nan naniga asepte rantre nan yon bagay ou menm ki nan drog ou menm ki nan ki nan touye moun ou menm ki nan kidnapin ou menm ki pa vle peyi a mache m ba yo rezon kisa w pral di se sak fè wap wè menm ke yon moun ta leve lap pale mal de sak pral fèt la la de trans e de de konsèy prezidansyèl la ebyen yo pap okipe w paske mi nan mi nan naniga nan yon bagay. Kisa w pral di? Bon ou menm kap touye moun, Minan Maniga pa janm patisipe nan anyen ki mal nan peyi a. Calixte Fleuridor ki se reprezantan prezidan pwotestan Dayiti, Federasyon Pwotestan Dayiti, li nan yon bagay moun kap priye, moun kap oblije chèche lamanjay pou pèp, moun, enben sa w pral di? Ou pran Laurent Saincy ki se yon moun ki pa, men l pa janm tranpe nan anyen. ki toujou ap sansib pou pèp ki soti nan sektè prive, k ap mande pou pa gen konkirans delwayal nan peyi a, k ap k ap preche e kòm si n ta di rekonsilyasyon, enben moun sa yo nan yon konsèy, sa w pral di? Enben nan sans sa, nou di moun sa yo byenveni, Eskwad Demokratik di yo byenveni, kote kòm si pral gen eleksyon òganize pou 7 fevriye 2024 pou PM nan remèt pouvwa bay yon prezidan ki soti nan eleksyon. N ap pwofite pou nou di ak tout moun, pa enmède PM Ariel Henry! Lè w enmède PM Ariel Henry se ton hèl fè plis nan peyi a. Ou pa konn sa. Se sa k fè w egzanp, lè w leve w ap mache boule kawotchou. W ap fè gwo lafimen, w ap kraze biznis moun. Enben, ou bay ou e e ou ki rann PM Ariel Henry pa gntan òganize eleksyon pou gen mèt pouvwa. Tan w ap mache kraze brize, se tan PM lan vin ap fè plis tan. Ou gen PM lan vin ap fè plis tan san w pa rann kont. Paske kominote entènasyonal la, l ap swiv. Enben PM Ariel Henry entèlijan kou l ye sa w konnen l fè? Men sa PM la Ariel Henry fè. Li ouvri pòt dyalòg li 24 è sou 24, 7 jou sou 7. Si w pa vin siyen, si w pa vin dyaloge, tout moun wè w pa gen volonte pou soti peyi a nan sa l ye la. Ebyen si pòt la ouvri, ou pa wè, ou pa wè zafè pou òganizasyon sektè politik. Pa egzanp fèy sa, se fèy ki vid wi pou pati politik vin ranpli. Sa se fèy ki vid pou òganizasyon sosyal vin ranpli. Tout nan men nou. Tout nan Hotel Caribe, tout m lanmen nou o nan biwo Eswat Demokratik pou nou pote nan Primati pou Enben, si w pa vin siyen, w pa vin dyaloge, se pa fòt pa nou. Se sa k fè nou menm o nivo Eswat Demokratik, nou te di w 7 fevriye 2024, fè yon fason pou w rete poze w, tempo w, pou w tann PM lan pral òganize eleksyon la pa al kraze peyi a. pal boule paske fò nou di w byen kominote entènasyonal la n ap remèsye anbasad amerikèn n ap remèsye kominote entènasyonal la tou pou jan yo oblije ap sipòte peyi dayiti pou pa kite twòp moun mouri se sak fè se nan gras avèk pwoteksyon jan kominote entènasyonal ap pwoteje peyi a ki fè w ap wè pou fen desanm nan pou rive kòmansman mwa janvye a ou wè pa gen anpil kidnapin fèt. Paske majorite moun ki te konn fè kidnapin yo, se moun ou wè yo pran sanksyon kont yo. Moun ou wè yo pran sanksyon kont yo te konn nan zafè kidnapin, bay zam, ap touye pèp la. Ebyen, jounen jodi a, w ap wè, avanyè pa egzanp. Avanyè m gen yon militan li di mesye, m pa ka jwenn anyen non. Tout nèg ki te konn sèvi m yo, li site de twa non m pa p site l la, se moun ki te konn ap bay bandi, bay moun kòb. Ebyen, finalman, depi lè yo pran sanksyon kont nèg yo, nèg yo pa ba militan anyen pou yo pase nwèl. Èske w konprann sa m ap di w la byen? Nèg ki oblije kòmsi te konn ap bay zam wi, k ap bay katouch, yo di konsa yo pran sanksyon kont yo, tout nèg yo antre tèt yo. Fòk nou remèsye kominote entènasyonal la pou bòn inisyativ sa. N ap anonse yon bagay ki enpòtan, nan moman n ap pale avèk ou la pa lontan, pral gen yon fòs etranjè rantre nan peyi a. Pral gen lapè nan peyi a, pral gen lapè nan Matisan, pral gen lapè tou. nan Kanarank, Kwadèboukè. Se yon inisyativ ki pran kòm gen, bon m pa ta dwe di, men pa lontan la, se yon sipriz li pral ye pou wè moun ap pase Kanaran, moun ap pase Matisan, paske gen sanksyon ki pral pran kont tout dilè dwòg, tout moun ki nan, k ap touye moun, tout gang esetera, se yon fason pou mete lapè nan peyi a pou eleksyon òganize. Eleksyon sa k ap òganize a nan moman n ap pale avèk ou la gen anpil moun k ap. mennen kanpay. Ebyen nan sans sa, tout moun mete tèt nou ansanm pou gen sekirite nan peyi a, e nan moman fòk gen sekirite, e peyi a rive yon lè la, kesyon komsi wap di pa kilè ap gen sekirite, sekirite a pa yon jou pou leve pou gade pou wè gen sekirite, se o fur et a mesure. Ou pa wè kidnapin nan vire ki tounen ap kidnape nenpòt 50 a 200 moun pa jou, Ebyen finalman eske ou pa wè kidnapin nan diminye? Ebyen se ofiyamezi, se pwogresivman bagay yo ap oblije fèt. Nou menm onivo eskwad demokratik, n ap di ak tout moun, rete tèt frèt, PM Ariel Henry se li k ap òganize eleksyon. Si w leve w ap enmède l, w anpeche l panse pou eleksyon, w anpeche peyi a mache, ebyen se tan w ap fè PM lan fè plis. E pa fòt li paske kominote entènasyonal la wè s on yon moun tankou PM Ariel Henry ki pa gen anyen a pèdi ankò, ebyen li la se pou l òganize eleksyon, tout moun se mete tèt ansanm, Tout moun se dyaloge, tout moun se vin siyen konsansis nasyonal la. Si w pa t ko siyen l, Eskwad Demokratik mande w pou pase nan biwo l pou siyen l. Ou kapab rele nan 38, 84, 00, 37. Lè w rele nan nimewo sa, se mwen menm w ap jwenn an pèsòn. Menm ke Monn Envizib rele m mwen pran apèl, Lisifè rele m mwen pran apèl, pou w oblije vin siyen akò 11 sektanm lan pou 7 fevriye 2024 pou PM lan kapab remèt pouvwa. Mèsi. Mwen remèsye PM Ariel Henry pou bèl diskou sa l te bay premye janvye 2023. kote se premye fwa depi 1804, kote lè yon prezidan, yon premye minis ap bay yon diskou, pèp soti nan 10 depatman pou vin tande diskou a. Ebyen lè n ap gade anpil moun Okap, moun nan depatman Sid, moun nan depatman Grandans, anpil moun soti tout kote, Channmas la pa t gen kote pou mete menm yon zepeng, tèlman te plen moun vin tande diskou PM Ariel Henry a. Ebyen n ap di ak PM Ariel Henry. Moun sa yo li te itilize pou te mobilize tout moun sa yo, kenbe staff sa trè fèm. Paske ou gen moun ansanm avèk ou PM Ariel Henry. Nap di ni bò kote kabinè a, ni bò kote patikilye ki pa gen pòs nan men yo, ki te mobilize moun ki fè chanmas la te ranpli ak moun konsa, kote tout bagay pase trè byen, ou pa tande katouch, ou pa tande anyen, sa konpliman PM Ariel Henry pou bòn desizyon sa w te pran pou te òganize premye janvye 2023. N ap pwofite pou nou di ak PM Ariel Henry, kòm nou tande pral gen kanaval nan tout peyi a, nan tout komin, ebyen menm staff sa, menm moun lapolis sa yo te itilize a, itilize menm moun sa yo pou mete sekirite nan peyi a, pou mete sekirite tou patikilyèman nan Channmas, pou kanaval nasyonal la kapab byen pase. Paske PM Ariel Henry pral fè tout moun danse ane sa nan kanaval. Pou zafè sekirite a. Se yon zafè tout moun dwe mete tèt ansanm pou jere kesyon sekirite a. Ebyen jan peyi a ye la, se tout moun n ap mande pou oblije mete men nan pat la pou kapab gen eleksyon. Pral gen eleksyon nan ane sa la. Ane sa a, se yon ane elektoral, se yon ane pral gen eleksyon. nan tout kote nan peyi a, e eleksyon kote 7 fevriye 2024, nou menm onivo eskwad demokratik jan nou te di l la ke se 7 fevriye 2024 PM Ariel Henry ap kite pouvwa, e gen moun ki te soti pou touye nou, e lè nou di 7 fevriye 2024, fòk pa gen kawoutchou ap boule, fòk pa gen twòp pwoblèm nan peyi a, paske si yon moun menm ke w kont PM Ariel Henry, Ou pa bezwen ap fè gwo manifestasyon, boule kawoutchou paske chak fwa wap boule kawoutchou, wap fè manifestasyon, wap kidnape moun, sa vle di se yon fason wap fè pou PM lan pa gentan fè sa poul fè a tan. Paske misyon PM lan se òganize eleksyon pou remèt pouvwa. Toutotan ou wè eleksyon pako kapab òganize, se ke PM lan oblije la. Se sak fè kominote entènasyonal la toujou kwè nan PM lan, nan volonte li genyen pou òganize eleksyon poul remèt pouvwa. E volonte li genyen poul dyaloge. Kote komsi l envite tout moun pou rekonsilye. E vwala, se la nou kanpe ansanm ak video pou jodi an. Mèsi dèske w te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn video. Tchao!